Ou pran swen madanm ak pitit mwen. Ou dakò avèk mwen? E si m gen mennaj fò m pran swen yo tou. Ou nèg pa ka di m pa gen mennaj, ou ka di m pa gen mennaj. Donk mentnan, mentnan, si kounya la a m ap travay, m pa kab tou kouri, kouri demisyone pou nèg. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a. E jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Men fò l egzekite. Se yon otorite jidisyè pou egzekite l. Donk se yon lwa l ye. Dakò? E lalwa di nan atikl 18 CIC a, se komisè gouvènman an ki ògàn degzekisyon de lwa. Dakò? E de desizyon jistis. Dakò? Mèsi bokou mesye. Ala mèsi. M ap demisyone komisè. M ap demisyone ankò. Pase m pa ka se Ayisyen m ye. Fò m travay pou m manje, pou m abiye, pou m viv. Ou pran swen madanm ak pitit mwen. Ou dakò avèk mwen? E si m gen mennaj fò m pran swen yo tou. Ou nèg pa ka di m pa gen mennaj, ou ka di m pa gen mennaj. Donk mentnan, mentnan, si kounya la a m ap travay m pa kab tou kouri kouri demisyone pou nèg. CSPJ pa ka revoke yon majistra. Le CSPJ nan pou misyon de faire des recommandations. Sa vle di, sa vle di ki sa? Si CSPJ estime ke jij a yon konpòteman ki poz pwoblèm, menè CSPJ ka achemine rekòmandasyon an bay otorite yerarchik jij lan oubyen komisè gouvènman. E dan le kadr di dosye di komisè Lafontan, e ke n ap voye tout solidarite ba li, n ap di ke. Nou menm kòm kandida, paske nou menm tou, mwen menm kòm avoka, m te nan eleksyon pou reprezante dwazimen nan CSPJ. Paske la, je enterè de di le mo di dwa e de m'asire ke se strikti ki jou un wòl disiplinè dwa tèt o desi de tou soupson. Se trè enpòtan. E pa pwè fè nou bagay pou m tande gen skandal ladan. M pa dakò. Paske m pa pral sal notoryete m, m pa pral sal entegrite m. Men nan jistis nou menm ke n ap pwone an nan nivo kado, advocatus, paske nou vle ke se yon jistis ki efikas, yon jistis ki fò, yon jistis ki endepandan, yon jistis kote tout aktè yo, tout aktè yo, soti de uisye jiska majistra, yo sipoze odesi de tou soupson. E gen anpil jij vrèman ki fè dezòd. Gen anpil grefye, gen anpil komisè gouvènman nan dezòd. Gen de dosye tè ke w gen kòm avoka, lè w al mennen ankèt, kiyès ou wè k dèyè l s on komisè? Kiyès ou wè k dèyè l s on jij? Kiyès ou wè k ap fè fo papye s on grefye? Se trè enpòtan. Mwen m felisite e m ankouraje CSPJ nan travay sa kòm ògàn disiplinè, kòm ògàn de rekòmandasyon. Men sepandan, ekoute, mwen pa vle ke les rapports du CSPJ pou y ap prepare a des fins de machinasyon politik. Wap pèsekite yon moun wap voye moute. Menan mwen menm pi gwo pwoblèm mwen gen kòm avoka avèk la lwa di CSPJ se latik 26. Paske latik 26 di w pou moun nan fè rekou fò l fè l pa devan menm moun ki te ekri e rapò la. Sa vle di menm moun ki pran sanksyon kont ou a, sa vle di menm moun sa ou ka al fè rekou devan l. Ce qui est inacceptable, c'est de non sens. Paske kòm avoka, yo di yon rekou li sipoze fèt pa yon nouvo degre de jiridiksyon. Se di se yon nouvèl e ki moun ki pou tande l. Se di si w al fè rekou w lan pa devan menm moun nan, sa vyole le prensip de legalite des armes dans un procès. E sitou n ap pale de pwosè ekitab, pwosè kote n respekte eta de dwa. Kote li respekte tout garanti jidisyè. Paske koute, si efektivman nou vle fon sistèm ki solid, fò n kòmanse pa pran dè sanksyon. E mwen, mwen di l, sè jij ki sere ekate, ki sere ekate benefisi de la prezonpsyon dinosans. Sa di, piga nou panse le fèt ke sete se Maitre Domi ekate yo, yo koupab otomatik. Non! Ils ont un droit de recours ki malerezman e pral mal fèt paske atik 26 lan di se men manm konsèy yo e de 2 garanti jidisyè lan ke deklarasyon inivèsèl dwa moun pwone an te di sa rele la prezonpsyon dinosans men nan gen anpil jistisab ki viktim se vre gen anpil moun ki pa ka travay se vre gen anpil moun ki pèdi byen yo se vre le CSPJ fè yon travay kolosal se vre men sepandan fòk CSPJ yo fè travay de manyè. teknik, de manyè syantifik pou evite ke pèsòn pa leze, pou evite ke pèsòn pa viktim, paske nan eta de dwa nap pwone a, nan jistis ke nou vle a, nan jistis efikas ke nou vle a, fòk tout moun pran men yo. E lè map pale de efikaste jistis, mwen wè kesyon komisè gouvènman yo. Les commissaires du gouvernement ne devraient être l'objet des oubyen de la bonne volonté des ministres. Sa vin fè ke komisè gouvènman pa granmoun tèt li. Sa vin fè ke komisè gouvènman pa endepandan. Paske si komisè gouvènman pa ale nan sans minis lan, minis lan ka revoke l. Se ki afebli nan travay jidisyè. Donk nou menm nan nivo kado, nou menm nan nivo kabinè advokatus, la batay ke nou menon pou yon jistis fòt e efikas, èl dwa kòmanse pa lasenisman o sen menm de lajistis. Wè sa m di w lan? Retire dechè yo, retire gang yo. Retire vagabon. M konnen gen jij de pè k nan dezòd. M konnen gen komisè gouvènman k nan dezòd. M konnen gen uisye, gen grefye k nan dezòd. Men sepandan, fò n pa jeneralize ka a. Konsa tou gen bon moun anndan sistèm lan tou. Men fòk CSPJ pran san l e pran tan l pou travay l ap fè a pa politize, pou travay l ap fè a pa vin nan yon sitiyasyon kote ke nou wè gon entansyon, gon men kache dèyè travay k ap fèt la pou pote atènt. Alò, donk nan sans sa a m panse ke. Mwen ankouraje travay la, men sepandan fò yo fè l avèk parite ekite. Gen avoka ki di ke pa gen rekou, ou menm ou di gen rekou. Di sa non! Mwen di w ke l'article 26 de la loi creant le CSPJ pose problème a se 1. Paske article 26 lan di le commissaire du gouvernement, ban m pote presizyon an, le commissaire du gouvernement travaille pour le compte du gouvernement. Le commissaire du gouvernement n'est pas. asijeti o CSPJ kòm li se yon majistra piske minis alò CSPJ an ap travay sou konpòteman majistra nan sistèm nan e di li gen dwa de rekòmandasyon men revokasyon an se pa CSPJ ki ka fèl e di se yo pral achemine rekòmandasyon ba MJSP minis la jistis ki li menm pral pran tèl desizyon ke li dwa men afè rekou lan genyen l men le rekou. Et cette question de recours pose problème. Parce qu'on ne peut, on ne peut exercer un recours par devant les mêmes autorités qui ont rendu la décision. Eske ministè jistis ka deside otreman de sa CSPJ di la? Byen sur, byen sur, wi byen sur. Moun nan se, se e volonte yo nan volonte yo nan otorite yo. Si yo estime ke CSPJ bay manti, yap, yap mentni e komisè a. Si yo estime ke le rapò fè fwa, le rapò di vrè, yap revoke l. Ou wè sa m di w lan? Men pou yon jij tou, si yo wè ke 5, 6, 7, 8 jij. nan sitiyasyon doutez. Y ap achemine rapò la bay premye minis lan, paske pa gen prezidan. Se le prezidan ki devre nome lè jij, y a pa prezidan. Men nan malerezman se Ariel ki le fè. E Ariel an defisi de lejitimite, w ap wè ke nominasyon pral bay pwoblèm. Ou ka atake nominasyon pa devan le tribinal administratif. Se Ariel ki pral deside oubyen minis? Ariel ki pral deside. Non pou le jij, se Ariel. Pou lè komisè di gouvèneman se Emili Pwofèt. Èske w wè bagay la? Men pwiske se Majistra debo Majistra asi, le CSPJ dispozan de pouvwa disiplinè, li gen pouvwa sou tout moun. Depi w se Majistra, depi w gen stati de Majistra, ou asijeti a ankèt CSPJ a. Men an tèm de revokasyon, le CSPJ ne pe revoke. Le CSPJ pe fè de rekòmandasyon, eksetera, de denonsyasyon, men sepandan le pouvwa de revokasyon revyen o zotorite de titèl. des divin magistrats donk nan sa m panse ke batay CSPJ ap fè a se yon batay ki louwab e m mande otorite pou akonpanye yo paske yo kòmanse resevwa des menaces se trè enpòtan men sepandan fòk yo pa itilize travay la paske mwen menm kòm fiti moun ki pral reprezante dwa moun nan CSPJ m vle ke nou fè yon travay teknik yon travay syantifik pou ke tout popilasyon satisfè pou ke tout moun ki viktim yo satisfè paske gen anpil malere malèrèz ki pèdi tè yo. Gen anpil ji ki nan vagabondaj e fòk yo retire dechè sa yo nan figi nou. Mèsi bokou. Dakò mèsi. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!